ki sot fèt 21 desanm sa a, anpil moun pral sezi tande manigas politik oligat yo ak kominote entènasyonal la mete ansanm lè yo deside mennen yon lame etranjè sou bout tè Desalin nan e pou ki rezon tou Ariel gen 17 mwa sou pouvwa a anyen poko ka fèt. Ti Mari p ap moute ti Mari p ap desann pèp la gentan konprann yo pare poug anvayi e lè pèp sa a fache pèsòn moun p ap ka kenbe l Se sa Stanley Likar fè konnen tou nan deklarasyon l fè jounen jodi a, li eksplike an lon e an laj, pral gen goumen, pral gen kriye, pral gen rèl trè byento lè pèp la deside konprann, lè pèp la fin konprann kisa kominote entènasyonal la ap fè l fè, lè pèp la konprann nan ki mera l pran e lè yo deside pase dènye grenn alimèt la, se dife k pral leve, peyi a pral kangrennen. E yo pral boule tout sa yo jwenn sou wout li. Boujwa Petyonvil yo pap ka kenbe e batay la fek komanse. Rete la poko ale, ann tande enfòmasyon yo e si ou poko fè sa sonje abòne ansanm avè nou, nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an. Gade, wè pèp ayisyen an, son pèp e li trè difisil gen de lè pou konprann lè l ap mennen yon batay ki kote l pral a batay la. An jeneral pèp ayisyen an lè l ap fè yon batay li pa kouri prese prese prese konkou son 100 mèt ke l ap kouri. Pèp la son maraton ke l ap kouri a nèg yo. E ou gade depi 17 mwa, 18 mwa la ke pèp la ap kouri a maraton se souf nèg yo koupe souf pèp la pa koupe. Gazolin nan gentan atè a. Sa vle di pèp la gentan lage gazolin nan atè a. Kesyon ke nou pa ka reponn, se ki lè grenn alimèt la ap tonbe atè a sou gazolin nan. Sa a nou pa konnen l. Men gen yon seri de eleman ki pèmèt ou wè gazolin lan atè a deja. Ki eleman ekonomik e sosyal ki pèmèt ou wè ke gazolin nan atè a? Lè w pran enflasyon ofisyèl la ka 47 pousan, men enflasyon reyèl la sa 65 pousan ke l ye. Lè w pran goud lan, ou bezwen 155 goud ofisyèlman pou yon dola, men se 160, 165 goud pou yon dola ke l ye. Lè w pran rezèv dola peyi a ke nèg yo piye nan bank santral, nou te gen apeprè 900 milyon dola ameriken de rezèv tèlman oligak yo piye pandan 18 mwa la 223 milyon. Lè w pran tout pwojè sosyal ke prezidan Jovenel te konn fè lè pèp la ap soufri anba enflasyon, Jovenel te konn voye MonCash, li te konn voye restoran kominotè, distribisyon manje atravè peyi a, nèg yo kanpe tout. Lè w konstate ke gouvènman ke w genyen la a se yon gouvèneman par et pour les oligarques e yon gouvèneman kont le pèp, ou wè ke gazolin lan atè a deja a. Kesyon nou pa ka reponn se kilè grenn alimèt lan pral limen atè a. E lè grenn alimèt la pral limen atè a, ou p ap wè l vini non. Li gen dwa se yon kamyonèt ki fè yon aksidan, li gen dwa se yon moun ke chimè yo bat mal nan lari a, li gen dwa se yon moun ke yon polisye tire mal, li gen dwa se Ariel k al yon kote epi bagay la pase mal, epi menm kote bagay la deklannche l pa kanpe. Se la nou ye wi. E nèg yo tèlman konprann, yo tèlman evalye sa byen, se pou sa y ap mande entèvansyon militè pou yo vin pwoteje yo. E paske nèg yo wè bagay a, chalè ap rive sou yo, gazolin nan atè a, e depi grenn alimèt sa a tonbe, e bliye sa wi, bagay la p ap kanpe non fwa sa. Donk sistèm nan febli ke yo fè akò 11 septanm nan pou fè koudeta sanglan an, malgre sistèm nan febli, ki ale nan direksyon leve kanpe ki se Bwa Kale. E Bwa Kale a pral tounen yon bwa pikan nan 3 a 6 mwa k ap vini yo. Se. Je pèp la vin kale. Nan je pèp la ki vin kale a l vin bo yon mouvman jeneral ki ale nan direksyon leve kanpe ki se Bwa Kale. E Bwa Kale a pral tounen yon bwa pikan nan 3 a 6 mwa k ap vini yo. Se sa nèg yo wè, sistèm nan pa ka kenbe ankò, sistèm nan pa ka renouvle tèt li. Se paske malgre sistèm nan fin fè koudeta sanglan pou touye prezidan Jovenel le 11 septanm ke yo fè akò 11 septanm nan pou fè koudeta sanglan an, malgre sistèm nan fè koudeta sanglan an, l al touye yon lòt lidè politik, Eric Jean Baptiste, pou l eseye repare koudeta a, ranfòse koudeta a atravè konsansis nasyonal la. Malgre yo fè 2 bagay sa yo, malgre yo vin avèk Montana, malgre yo vin avèk Penn, malgre yo vin avèk tantativ koudeta sali piblik, okenn nan akò koudeta yo pa reyisi remanbre sistèm nan. Sistèm nan tèlman wè l an danje, se entèvansyon militè etranje ke l ap cheche pou vin pwoteje tèt li parapò yon pèp k ap pral leve kanpe. Donk sistèm nan febli. Sa vle di ke malgre tout simagri ke y ap fè yo, yo wè pèp la ap vin sou yo, yo santi chalè pèp la k ap monte sou yo, men tout sa yo fè yo pa ka kanpe, akò yo pa ka kanpe, lajan yo distribye nan yon seri de radyo pa ka kanpe. Yo wè pèp la kontinye ap mache toujou. E se pou sa 2023 a, li pral yon ane trè difisil pou nèg ki mèt sistèm yo. Sa vle di ke misye ap met yon sistèm avi la, kote chak 12 mwa, chak 13 mwa, chak 14 mwa, li bay yon nouvo kategori de moun souse zo anndan Leta a pou vin siyen pou li, pou l gade kijan l ka rete. E nan pwen sa a, youn nan bagay ki pase, Sèke nan sistèm sa a ke l mete a ki chita sou koripsyon, kòb pèp la, kòb taks pèp la, lajan pèp la, se politisyen avèk oligak ka jwenn ni. Bagay sa a, konkou yo di an anglè, li pa sustainable. Sa vle di li pa dirab. Li pral eksploze nan figi yo. Ou pa ka nan yon peyi kote nèg yo sot kraze 407 milya de goud an 17 mwa, nan 19 desanm ki sot pase la a, san pa gen okenn diskisyon ki fèt nan peyi a, san pèsonn pa okouran, gen yon konsèy dè minis k al fèt, nèg yo mete yon nouvo bidjè 267 milya 500 milyon de goud pou y al kraze ankò. Epi san okenn pwojè pa fèt anyen pa fèt pou pèp la. Sa y ap fè la a, an fransè gen de moun ki rele li chato de sab, chato de kart, se yon bagay ki pa ka kenbe, e yo konn sa. Donk, pou mwen menm, tantativ de renouvèlman endefini sa a, ki pa ni nan konstitisyon an, ki pa okenn kote o nivo legal e konstitisyonèl, li p ap ka kenbe. E li tèlman pa ka kenbe, se pou sa nèg y ap mande entèvansyon militè. Paske pèp la pral vin sou yo. E lè pèp la pral vin sou yo, pap gen jwèt. Se bwa pikan l pral ye. M pa janm wè sa okenn kote nan mond lan. Vòlè pa kouri dèyè vòlè. Asasen pa kouri dèyè asasen. Donk, lè w gade kiyès ki siyen yo, gade foto oligak yo byen bò tab la. Pran son w, oditè, gade foto oligak ki bò tab la. Pran son w gade yo. Depi w gade foto oligak ki bò tab la a politisyen ki restavèk yo, premye bagay ke w ap dekouvri, se moun ki t ap kraze ekonomi peyi a, sosyal peyi a, depi 2013 jiska jounen jodi a. Moun sa yo depi 2013 yap kraze peyi a yap boule mache yap boule komisarya yap boule lekòl yap boule tribinal yap boule ministè yap boule direksyon jeneral tout bagay ki ka sèvi pèp la yap boule li depi 2013 rive 2022 sa vle di ke moun sa yo gen 9 an yap boule peyi a lè yo fin boule kont yo aprè 9 an yo touye prezidan. Lè yo fin touye yon prezidan, yo touye yon lidè politik ki pa restavèk paske l gen endepandans ekonomik li, Erik Jan Batis. Sa vle di, yo, yo touye prezidan an, yo vòlè ti rès la. Yo touye Erik Jan Batis paske l pa t dakò avèk konsansis nasyonal la. Paske lè w li 9 paj konsansis nasyonal la, ou wè se pou yon konsansis nasyonal ke l ye. Ou wè se, se de popetwèl ke yo mete pou vin kore Ariel pandan y ap sou son zo, pandan yo ba yo yon machin leta. Pa gen anyen ankò. Donk mwen menm, lè w gade sa k ap fèt la a, tout moun ki boule peyi a de 2013 a 2022, se yo menm ki siyen l. E se pou sa yo menm, yo pa gen okenn rapò avèk la volonte popilè. Ki ajanda moun sa yo? Nimewo 1, Entèvansyon militè pou vin pwoteje yo. Nimewo 2, Antere ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse e antere ankèt sou asasina Eric Jean Baptiste. Nimewo 3, Koudeta elektoral. Nimewo 4, Kontinye koripsyon an. Ki ajanda pèp la? Mare tout asasen ki t ap boule peyi, ki t ap touye prezidan, ki t ap touye lidè politik. Retabli lasekirite. Òganize referandòm a eleksyon pou le retou a lòd konstitisyonèl ki se ajanda pèp la konbat lavi chè. De ajanda sa yo, se de ajanda totalman diferan e se pou sa konfwontasyon an pral fèt ant minorite k ap touye, k ap vòlè depi 9 an, de 2013 a 2022, avèk majorite a ki vle lapè, ki vle viv byen, ki vle devlopman ekonomik, ki vle otorite konstitisyonèl. Minorite a vle otorite de tranzisyon ki pa gen lejitimite popilè. Donk se 2 ajanda diferan. Lè w gen 2 ajanda diferan, wè pa wè konfwontasyon an pral fèt. Fò finalman goumen final la fèt pou nou vin jwenn lapè, pou nou gen otorite konstitisyonèl, pou ke peyi a ka mache menm jan yo fè l nan lòt peyi. Jounen jodi yon peyi tankou Qatar Kisa k fè lasante gratis e tout moun jwenn ni byen? Yon peyi tankou Qatar, poukisa ledikasyon gratis e tout moun jwenn ni byen? Poukisa yon peyi tankou Qatar, lè sitwayen ap bati kay yo, leta ede w nan bati kay yo? Ou konn poukisa? Paske lidèchip ki gen Qatar a, li pèmèt ke richès ki anba tè Qatar a, tout sitwayen Qatar pwofite de li. Richès ki anba tè e anba lanmè ka ta tout sitwayen benefisye de li. Jounen jodi a li ka menm bagay nan peyi Dayiti. Avèk lò ke nou gen anba tè a, avèk iridyòm ke nou gen anba tè a, avèk kwiv, avèk boksit, avèk gaz natirèl, tè rar ke nou genyen, chak Ayisyen ka touche ant 40 e 75 mil dola ameriken pa mwa. Men fò nou gen lidèchip la pou nou fè li. Nou pa ka gen yon seri de oligak avèk politisyen tranzisyon k ap pèmèt blan globalis kowonpi vin vòlè sa nou genyen anba tè e mete nou nan plis mizè. La a 29 desanm ke n ap pale ansanm, gen blan k ap vòlè lò anba tè nan depatman Nò e nan depatman Nòdès la pandan m ap pale avèk ou la a. Pa gen okenn leta k ap kontwole yo. Poukisa? Paske ou gen de politisyen de tranzisyon ki restavèk oligak Petyonvil, yo tou de mete ansanm pou pèmèt elit globalis kowonpi vin vòlè sa nou genyen. Nou tout dakò ke apre 17 mwa, yon premye minis ki enplike nan touye prezidan an, yon premye minis ki. Yo touye Erik Jan Batis pou yo ka bo akò sa a, sa yo rele konsansis nasyonal la. E akò sa a nou tout konnen sa yo rele akò nan peyi Dayiti, se yon tantativ koudeta pou pran pouvwa. Kote ke yo siyen yon konsansis nasyonal. Kisa w ka di nan dosye sa a? E premye bagay la, e afè konsansis nasyonal la se yon blòf ke l ye. Lè w pran tout moun ki siyen dokiman an, yo pa reprezante 8 pou 100 de moun k ap vote nan peyi Dayiti. Ki jan w fè konn sa? Se yon bagay ki fasil. Jis al gade rezilta 6 ou 7 dènye eleksyon ke nou te òganize nan peyi Dayiti pandan 35 an ki sot pase a. Mete non moun sa yo epi gade rezilta moun sa yo te fè. Tout moun sa yo ou wè ki siyen la a, yo pa reprezante 8 pousan de elektora ayisyen an, de 5 milyon moun ki ka vote yo. Sa se premye bagay la. Dezyèm bagay la, se yon koudeta sanglan ki touye yon prezidan de la repiblik, epi pou yo ka eseye repare oubyen eseye retade, sa se le vrè mo, pou eseye retade leve kanpe pèp la pral fè kontre yo, yo touye Erik Jan Batis pou yo ka bo akò sa a, sa yo rele konsansis nasyonal la, e akò sa a nou tout konnen sa yo rele akò nan peyi Dayiti, son tantativ koudeta pou pran pouvwa san eleksyon. Donk gade oligak yo ki siyen, gade politisyen ki siyen, reyinyon Eric Jean Baptiste t al ladan jou yo touye l lan, chache ki pozisyon ke l te genyen nan reyinyon an ke l pa t vle siyen dokiman an jan l te ye a. Epi la menm yo fin touye l, epi gen yon mache prese nan kouri siyen dokiman an. An jeneral nan tout sosyete demokratik depi gen yon krim ki fèt, nan ka sa a, Se Eric Jean Baptiste ke yo touye. Li pat vle siyen dokiman sa a. La menm yo fin touye l, dokiman an siyen. Donk jounen jodi a, fò al gade nan moun k òganize reyinyon ki vin bay konsansis nasyonal la, kiyès yo ye. Dayè ou gen foto yo, ou wè foto yo. Sa vle di nan mitan moun sa yo, gen kèk ladan yo k patisipe nan touye prezidan an. E si w analize foto yo byen, non sèlman w ap vin dekouvri kiyès ki touye Erik Jan Batis, w ap wè ke gen yon lyen ki egziste ant oligak ki touye Erik Jan Batis yo e oligak ki touye prezidan Jovenel Moïse. Epi gen dènye aspè a ki se aspè konstitisyonèl lan. Jounen jodi a pa gen afè de konsansis nasyonal. Sa peyi a ap chèche se aplikasyon konstitisyon peyi a. Depi nou te fin vote konstitisyon 29 mas 87 lan, pa gen okenn akò ki ka monte sou konstitisyon an. Nou tout dakò ke apre 17 mwa, yon premye minis ki enplike nan touye prezidan an, yon premye minis ki kraze 407 milya de goud pa gen okenn pwojè ki fèt, kote tout pwojè ke gouvènman konstitisyonèl la t ap fèt, priz sou rivyè Masak ki te dwal wouze 3 depatman oligak kanpe l, Santral Kafou a ki pare, ki te dwe mache, Dimitri Vorbe fè kanpe l. Santral Pòdepè a pare, ki te dwe al alimante 6 komin, Dimitri Vorbe kanpe l. Santral Okap tou nèf lan, ki te dwe mache pou bay moun Okap kouran, Dimitri Vorbe kanpe l. Menm bagay nan Dwè, Latibonit. Menm bagay nan Karis. Lopitalo Fatma ki te dwe gentan inogire, Nan Nòdès, nan Nòdwès lan yo kanpe l, tout ponp a dlo ki te dwe enstale pou pèmèt pèp la jwenn dlo pou kiltive latè e ogmante pwodiksyon agrikòl la yo kanpe tout pwojè yo nèt, pwojè wout tout bagay kanpe. Donk sa vle di ke asasina prezidan Jovenel lan, asasina Eric Jean Baptiste lan, tou lè 2 gen menm objektif, Pèmèt oligak kontinye piye Leta, pèmèt oligak kontinye fè koudeta, pèmèt oligak prepare koudeta elektoral. Donk, sa w wè la a, si dcpj t ap fè travay li, nan moun ki òganize reyinyon sou akò nan ki bò konsansis nasyonal la, ki se yon konsansis ant ti vòlè, yo tap deja jwenn kiyès ladan yo ki patisipe nan touye Eric Jean Baptiste men tout moun gentan wè kiyès wi. Predigue on bò ou gen sa rele sistèm nan sistèm nan ki bay pèp la ensekirite sistèm nan ki mete pèp la nan mizè sistèm nan kap vòlè pèp la nan gaz nan dola nan blakawout Sistèm nan ki touye yon prezidan ki t ap travay ki di ti rès la se pou pèp la. Sistèm nan touye yon lidè politik ki te gen otonomi finansye ke yo pa t ka achte. Sa vle di ke sistèm nan tou se li ki politize e asijeti pouvwa jidisyè a pandan 17 mwa ki sot 18 mwa ki sot pase la a. Donk poukisa sistèm nan ap fè tout bagay sa yo? Ki kote ou pral wè nan konba ke pèp la ap mennen depi 17 mwa, sistèm nan febli? Kote ou pral dekouvri ke sistèm nan febli an, se lè sistèm nan al mande entèvansyon militè blan pou vin pwoteje l. Paske sistèm nan, sa vle di oligak Petyonvil ki touye prezidan an, ki nan koripsyon nan leta e k ap piye pèp la nan lavi chè e k ap ede elit globalis kowonpi vin vòlè sa k anba tè e anba lanmè peyi Dayiti, Sistèm nan vin wè ke nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, nan asasina Eric Jean Baptiste, je pèp la vin kale. Nan je pèp la ki vin kale a, l vin bò yon mouvman jeneral ki ale nan direksyon leve kanpe ki se Bwa Kale. E Bwa Kale a pral tounen yon bwa pikan nan 3 a 6 mwa k ap vini yo. Se sa nèg yo wè, sistèm nan pa ka kenbe ankò, sistèm nan pa ka renouvle tèt li. Se paske malgre sistèm nan fin fè koudeta sanglan pou touye prezidan Jovenel le 11 septanm ke yo fè akò 11 septanm nan pou fè koudeta sanglan an, malgre sistèm nan fè koudeta sanglan an, l al touye yon lòt lidè politik, Eric Jean Baptiste, pou l eseye repare koudeta a, ranfòse koudeta a atravè konsansis nasyonal la. Malgre yo fè de bagay sa yo, malgre yo vin avèk Montana, malgre yo vin avèk Penn, malgre yo vin avèk tantativ koudeta sali piblik, okenn nan akò koudeta yo pa reyisi remanbre sistèm nan. Sistèm nan tèlman wè l an danje, se entèvansyon militè etranje ke l ap cheche pou vin pwoteje tèt li parapò yon pèp k ap pral leve kanpe. Donk sistèm nan febli. Sa vle di ke malgre tout simagri ke y ap fè yo, yo wè pèp la ap vin sou yo, yo santi chalè pèp la k ap monte sou yo. Men tout sa yo fè yo pa ka kanpe, akò yo pa ka kanpe, lajan yo distribye nan yon seri de radyo pa ka kanpe. Yo wè pèp la kontinye ap mache toujou. E se pou sa 2023 a, li pral yon ane trè difisil pou nèg ki mèt sistèm yo. Li, lè w ap gade, Ariel Henry bay tèt li pou l ret nan pouvwa a jiskan 2024. Èske selon konstitisyon peyi an, li kapab pase? Bon, depi sa l ap fè la a, se sa yo rele sistèm totalitè, abitrè ke nou rejte depi 35 an. Sa vle di ke misye ap mete yon sistèm avi la a kote Chak douz mwa, chak trèz mwa, chak katòz mwa, li bay yon nouvo kategori de moun sou se zo anndan Leta a pou vin siyen pou li pou l gade ki jan l ka rete. E nan pwen sa a, youn nan bagay ki pase, sè ke nan sistèm sa a ke l mete a ki chita sou koripsyon, Kòb pèp la, kòb taks pèp la, lajan pèp la, se politisyen avèk oligak ka jwenn li. Bagay sa a, konkou yo di an anglè, li pa sustainable. Sa vle di li pa dirab. Li pral eksploze nan figi yo. Ou pa ka nan yon peyi kote nèg yo sot kraze 407 milya de goud an 17 mwa, Nan 19 desanm ki sot pase la a, san pa gen okenn diskisyon ki fèt nan peyi a, san yon pèsonn pa okouran, gen yon konsèy dè minis k al fèt, nèg yo mete yon nouvo bidjè, 267 milya 500 milyon de goud pou y al kraze ankò. Epi san okenn pwojè pa fèt anyen pa fèt pou pèp la. Sa y ap fè la a, an franse gen de moun ki rele li chato de sab, chato de kart, se yon bagay ki pa ka kenbe e yo konn sa. Donk, pou mwen menm, tantativ de renouvèlman endefini sa a ki pa ni nan konstitisyon an, ki pa okenn kote o nivo legal e konstitisyonèl, li p ap ka kenbe. E li tèlman pa ka kenbe, se pou sa nèg y ap mande entèvansyon militè.